pou nou pale de envestisman trè enteresan sa ki se pwojè MLC a ki li menm nan domèn teknoloji medikal ki se yon domèn ki nan mond lan aktyèlman an plen kwasans e an plen esò. N ap pale de envesti nan MLC Engineering, men byen avan ke m rantre danble nan prezantasyon pwojè a, sou kisa MLC ye, pou kisa pou envesti ladan li, youn nan bagay ke m te vle aprann nou se kisa? Se ke gen diferan tandans de envestisman, gen diferan fason pou moun envesti, gen diferan domèn tou ke moun envesti. Men avèk MLC, fason ke yo itilize a se ki sa, se fè envestisman popilè ou byen envestisman patisipatif. Pou ki sa an moun envesti grasa envestisman popilè? Poukisa MLC deside li menm ke se avèk envestisman popilè ke l vle finanse pwojè a? Sa yo se de bèl kesyon. Men kesyon ki plis konsène nou an se nou menm poukisa pou yon moun envesti gras avèk envestisman popilè? Fò m di nou envestisman popilè la li menm se yon tandans ki genyen sou mache a aktyèlman kote ke startup yo olye ke yo fè de gran envestisè yo finanse pwojè yo a ki pral pran plis pa ladan li oubyen ki pral dèfwa dikte gran liy direktris yo, yo prefere fè sa avèk envestisman popilè. Sa pèmèt ki sa? Sa pèmèt ke pandan ke envestisman pwojè a ap finanse, maketing lan tou ap fèt jan nou an di envestisman popilè. Paske an n di Nan plizyè peyi nan mond la, gen de reprezantan nasyono, genyen de envestisè k ap rantre nan pwojè a, donk pwojè a tou ganye le teren gras avèk envestisè sa yo, san yo pa peye senk goud an marketing, paske depans an marketing yo yo trè koute, si gen de moun la ki antreprenè oubyen ki gen. ki gen nenpòt ti biznis y ap ka konprann sa, dèke ou deside rantre nan marketing se yon pil lajan pou mete deyò pou sa, pou peye dè community manager yon pil kòb ok, men gras avèk bouche a orèy la pandan ke moun yo ap rejwenn pwojè a, y ap finanse pwojè a, moun ap konn ap tande pale de li e plis moun tande pale de li se plis lè lè a rive pou li fè vant l ap bokou pi fasil, ap gentan gen de reprezantan nasyonal sou plas yo menm, lè m di sou plas la nan diferan peyi yo, k ap kòmanse fè travay sa. Donk se avantaj sa ki genyen avèk envestisman popilè lan dè de kote pou envestisè yo tou yo menm ki fè ke avèk yon ti kal kòb nan pòch yo, minimòm nan lepi souvan se 100 dola pou lè pitit bous, li ale jiska dèfwa 100 mil, 200 mil, 500 mil dola pou lè gran envestisè, epi lè sa tout moun ka patisipe, Kit ou gen anpil kòb, kit ou ka pa gen anpil kòb, ou ka patisipe. Donk, se sa ki plezi ki genyen aktyèlman sou mache envestisman an gras avèk envestisman patisipatif oubyen envestisman popilè jan yo rele l la. Youn nan bagay ki gen anpwen avèk envestisman popilè lan, se ke sur la route, pandan pwojè a ap avanse, ou gen tan ap fè lajan nan patenarya. Lajan patenarya sa son kòb ke ou ka mete sou kont ou regilyèman Si w deside fè patenarya ak ou devlope pou pale moun de pwojè a, epi lè sa antrepriz la li menm li retounen w de yon pousantaj ki vini dirèkteman sou kont kont ke w genyen, sou back office ke w genyen an, epi lajan sa ou pran l pou fè sa w vle, pou peye envestisman w, oubyen retire l mete l mete l mete l mete l nan kont an bank ou, oubyen sou wallet crypto money w, tou sa depann de ou menm de fason ke w deside retire l ou pa. Donk se de mache sa ke m ap pale nou, men spesifikman, spesyalman aswè a, nou pral pale de MLC ki li menm se yon pwojè denvestisman ki nan yon domèn ase enteresan ki nan Medtech, teknoloji medikal. An nou gade ansanm ki avantaj envestisman genyen pou nou menm nan CGM Fly. Teknoloji CGM nan son sistèm ki konsi pou siveye glisemi an tan reyèl. Glisemi an, mwen panse ke pifò nan nou konprann sa sa vle di, men an Ayiti oubyen an kreyòl yo rele li suk, yo toujou di moun nan gen maladi suk. Sa rann sistèm nan pi efikas ke metòd tradisyonèl ditilizasyon bandlèt de tès la pou mezire glisemi an. Donk, si nou ap chèche yon opòtinite denvestisman pwometèz, teknoloji CGM nan, li ka egzakteman sa ke nou bezwen an. Mache mondyal teknoloji CGM nan, li menm, li ta sipoze atenn 12 milya de dola disi 2027, alòske demann pou teknoloji an, L ap grandi konsiderableman nan mond lan. Sosyete MLC nou an, li pwopoze yon sistèm CGM inovan ki rele FLAY e sistèm sa pral disponib pou moun ki nan mond nan tout mond lan. Envestisman nan teknoloji CGM nan ap ofri plizyè avantaj, notamman posibilite pou jenere yon revni a lon tèm. Ok. An outre, teknoloji CGM nan li deja fè prèv li Li pale de efikasite li, ensi ke sekirite ki ap genyen, sa kap pèmèt ke nou menm ki envesti ladan li, na pral ganye sur le long terme, paske sistèm nan pral ganye an popilarite pami moun kap chèche envestisman fyab e prometez. Mizannèv lan, la mise en oeuvre reussie de notre teknoloji, ka jenere de benefis enpòtan pou les investisseurs, paske MLC li menm li gentan tou di nou ke posibilite a se ke li kapab fè an fonksyon de pri pwodui an ke li pral fabrike an, an fonksyon de benefis ke li pral atire jiska 1000 pousan. E nan 1000 pousan sa yo, li menm gen yon pousantaj trè enteresan ke l ap pataje avèk tout envestisè yo ki se 50 pousan de tout revni ke antrepriz lan pral fè ap pataje a chak grenn moun o pwo rata de envestisman yo. Donk, an gwo, men Men de manyè global, ki sa ki nan pwojè a? Epi de manyè detaye, ansanm avèk livre blan an, m pral eksplike nou tout ti detay ki genyen. Ki jan ou ka envesti? Ki jan pou antre nan pwojè a? Ok? Ki jan retonbe ekonomik yo pral ye? Ki sa sistèm CGM nan ye? Ki sa dyabèt la ye? Nou pral eksplike nou tout sa, epi lè sa, ki sa nap fè, nou menm ki la, nap kapab pran desizyon nou pou nou fè ki sa, pou nou chwazi envesti ou pa. E chwazi envesti vle di ki sa, se chwazi vin fè pati de grand fami sa, pou nou rejwenn MLC, e lè sa nap kapab fè yon benefis sou le long term, Mwen te di nou deja o tou debu, depi nou pale de glisemi, dyabèt, an kreyòl yo rele sa maladi suk, e dyabèt la li menm se yon kriz mondyal ki rete enkontwolab. Kote ke genyen yon granmoun sou 10 ki soufri de dyabèt sukre, ki bay yon efektif de 537 milyon de moun, gen yon ka de dyabèt suk On tyè nan yo genyen mwen de 60 an. Sa vle di, selon statistik yo, dyablèt la li menm li trè danjre. Se yon tiyè silansye e anpil moun mouri de sa e anpil moun soufri de sa. An nou gade pou nou wè gen 12,2 pousan desè dadulte ki asosye a dyabèt sikre. Sa vle di. nan kantite moun k ap mouri nan mond lan, m ka di chak jou, selon statistik ke yo fè a, 12 pwen 2 pousan li menm li lye avèk maladi sik la. Donk nou konprann vrèman ki sa sa ka reprezante an tèm de chifr, ok, pou yon moun ki li menm ap al envesti nan domèn sa, ki deside rantre nan domèn sa, ki son domèn ki trè pwometez, men an menm tan tou, n ap envesti nan teknoloji medikal, n ap envesti pou n kapab fè ki sa, sove lavi moun, se yon koz ki trè. Nòb, se menm jan avèk yon medsen ki dedikase tan l avèk vi l pou l pran swen moun, pou l pwoteje moun e dèfwa menm, dèfwa, ade, kèlkeswa lè l ye a, oke, medsen yo, yo la yo menm, yo disponib, yo sou plas pou lè w gen yon pwoblèm pou yo ede w. Enben, se menm jan an, lè nou deside envesti nan tip de teknoloji sa a, lajan ke nou genyen, ke nou te ka pran pou nou fè lòt bagay lan, nou finanse yon teknoloji inovant e teknoloji sa a, kisa l pral fè? Li pral pran swen moun. Li pral pèmèt ke moun viv pi byen. Donk sa vle di nou ap envesti nan yon koz nòb e retonbe ekonomik yo trè pwometez. Rete avèk nou jiska lafen e lè sa a n ap ka konprann kisa sa ka pral reprezante pou nou menm ki deside envesti jounen jodi an nan MLC e ki rejwenn nou pou vin fè pati de bèl famiy sa. Annou gade ansanm ki jan enstriman mezi glisemi yo yomenm yo evolye. Enstriman mezi glisemi yo se ki sa yo ye? Se de aparèy ki pèmèt ki pèmèt moun kontwole nivo sik ki nan san yo. Gen glikomèt klasik yo, m panse ke nou abitye ansanm avèk yo, ke nou dèfwa nou konn wè yo tou. Kit ou medsen, kit ou pa medsen, m panse ou gen dwa wè yon vil komèt klasik deja. Si w gen moun nan anviwònman dirèk ou ki soufri de maladi sik, w ap wè vil komèt klasik la. Sa ka rive ou pa konn ki jan l fonksyone, men ou konnen li. Ki jan yo fonksyone? Vil komèt la ke w ap gade a, li vin avèk yon bandelèt. Ban lèt sa se ki sa w fè, ou fè yon ponksyon de dwa kote ke ou pran yon ti gout lèt de san ou mete sou ban lèt la ou ensere l anndan glikomèt la e li menm otomatikman avèk priz avèk san an, kontak sangen an, li fè kontwòl kantite sik ki nan san sa a ki sou ban lèt la. Enben se sa ki yon glikomèt klasik e glikomèt sa li gen yon absans de siveyans a distans. Sa vle di, pou medse tretan an, si moun nan pa nan klinik li, oubyen si l pa vin nan yon milye ospitalye, si moun nan pa pran inisyativ pèsonèl li pou li kontwole sik li gras avèk glikomèt klasik lan, medsen an p ap ka konnen ki kantite l ye. E anpil fwa, se danjere. Poukisa? Dèfwa gen yon neglijans lakay pasyan yo ki fè ke swa yo pa lakay doktè yo regilyèman, oubyen yo pa kontwole sik la regilyèman tou, se lè yo pa santi yo byen kou ya kontwole l epi yo wè sak yo l te monte twò wo oubyen l te desann twò ba, anpil fwa sa nesesite ospitalizasyon ki dèfwa trè danjre pou moun ki moun ki malad la ki soufri de maladi dyabèt la alòske avèk yon siveye sistèm de siveyans Continu du glucose ki rele CGM pa gen koze konsa paske li tou la. Enstalasyon an tou fèt an yn fwa e avèk enstalasyon sa kontwòl la ap fèt 24 è sou 24, 7 jou sou 7 osi lontan ke sistèm nan li miz an plas epi lè l ekspire li pa pran anpil tan pou l ekspire non se 10 a 14 jou epi aprè 14 jou ou remete yon lòt. Se pa kòmsi ou mete l pou tout tan Ok, ou mete l, epi kou lè kou l fini, ou remete yon lòt. Se konsa yo fonksyone yo menm. Sistèm CGM yo, mezanmi, antanke ranplasman pou remèd klasik yo, yo kòmanse a ganye an popilarite kay moun ki gen dyabèt, sa gen sèlman 5 lane. Donk, nou wè ke se yon domèn ki trè, ki enpe nouvo. pa rapò avèk maladi a ki la lontan e ki gen anpil, ki gen yon fò potansyèl. Youn nan, youn nan bagay ke Yvonne Saltanov te di nou yè nan yon, nan yon webinè nou te gen ansanm avèk li, se ke enjenyè kap travay ansanm avèk li sou sistèm FLAI lan, Yo konnen 10 fason e plis de fè diferaman de sa lòt moun pwopoze. Ki sa vle di ki sa? Genyen sistèm CGM nan mond lan deja, genyen dè antrepriz yo menm ki la sou mache an, m pral montre nou yo pi devan. Gen antrepriz ki la yo menm sou mache a deja ki fè sistèm CGM. M pral montre nou 2 antrepriz ki lidè sou mache a. Vwala, se Freestylib avèk Dexcom ki yo menm genyen sistèm CGM deja. Donk, enjenyè k ap travay avèk nou yo, yo konnen di fason de fè an, de fè diferaman e de fè an mye, ki fè ke y ap travay sou sa e trè byento brevè yo, Enben, li te pral pran brevè pou envansyon ke li menm li pral fè a. Tout pwosedi yo gentan miz an plas pou pèmèt ke sa rive. Donk, pwojè a ap kontinye, l ap swiv son pti bonòm de chemen, lantman men siman. Mezi peryodik yo jan nou wè a yo pa sifi, m ap pale de lè yon moun deside itilize glikomèt klasik pou l kontwole sik ki nan san l. Annou gade de antrepriz lidè yo, se Fristalib avèk Dexcom. 80 dola pou 14 jou, ou ka miltipliye l pa 2, ka ba w 28 jou, prèske 160 dola pou 1 mwa, alòske Fistalib se 240 dola pou 1 mwa. Donk nou rann nou kont ke youn nan rezon ki fè mezi peryodik yo pa sifi, youn nan rezon ki fè sa se kisa, se. Sistèm sa yo yo menm, yo trè chè, yo trè koute. Mezi peryodik yo pa sifi pou ki sa? Pou lè yon moun itilize glikomèt klasik, kontwòl sa pa sifi pou pèmèt ke li gen yon bòn vi, pou l viv pi byen avèk dyabèt la. Alòske si l itilize yon glikomèt klasik, l ap ka viv mye, L ap toujou gen maladi an men l ap ka pran swen tèt li pi byen e medsen tretan l lan ap ka ede l bokou pi plis. Sa k genyen avèk sistèm sa yo tou, se ke yo vini avèk yon fonksyon alèrt ki fè ke otomatikman ke gen yon pwoblèm, swa ke sik la monte oubyen ke li desann, gen yon alèt ki fèt, yon bip ki fèt e otomatikman Pasyan sa a ki malad, ki gen maladi dyabèt la, ki itilize sistèm CGM nan, l ap konnen gen yon ijans, gen yon pwoblèm, e lè sa a, ki sa l ap fè? L ap prale rapidman kay medsen tretan l, oubyen l ap rele doktè l pou l gentan konnen, ki sa pou m fè dòk? Men ni sik la gentan monte byen wo. Eske nou konprann ou bèk fisik la desann. Donk sa vle di, avèk sistèm CGM nan, yon moun ki soufri maladi dyabèt, l ap ka viv pi byen. Enben an menm tan mezanmi, pandan ke moun yo ap ka viv pi byen an, e ke anpil lajan ap brase nan domèn sa a, se nan moman sa a, MLC deside poze, poze pyon l, pou l pozisyone l. Pozisyone l pou ki rezon? Fò m di nou ke. men ki sa l pral fè, e li kòmanse travay la, li fè pwopozisyon an, e an bann envestisè gen tan rejwenn pwojè a, gen tan gen patenè nasyonal nan plis pase 7 peyi, notamman Ayiti, kote ke mwen se vis patenè nasyonal, e. E ou di li menm Joseph ki se Reprezantan Nasyonal MLC pou Ayiti ki se konjwen m, ki se mari m ank an bon kreyòl. Donk sa vle di n ap travay pou pèmèt ke MLC li menm genyen plis vizibilite ann Ayiti nan kominote kreyolofòn nan pou bokou plis denvestisè rejwenn pwojè a. Epi, a lon tèm, lè tout bagay fini, nou kapab genyen yon reprezantasyon nasyonal nan peyi a pou fè ke sistèm sa a, nou rantre avèk li ann Ayiti. Tout sa, se de, sa rantre nan lòd de posibilite pou lè envestisè. Fò m di nou tou ke se pa de antrepriz sa yo sèlman k ap devlope sistèm CGN nan mond lan. Gen diferan peyi ki gen pwòp antrepriz lokal yo, sepandan nou menm, nou baze nou sou lidè sa yo sou mache a pou nou kapab fè analiz de done e vini avèk yon pwopozisyon ki ase reyèl pou envestisè yo menm kapab konprann ki sa mache a reprezante e ki posibilite ki genyen pou nou fè lajan gras avèk mache sa. Sa se done ouvèt sou chif dafè yo pou de antrepriz yo. An nou gade ansanm. Ok. Vwala. Si chif dafè total vant aparèy do konsomab sistèm CGM nan 2021 pou Dexcom te elve a 2 milya de dola. Donk la nou te an 2021, kounya nou deja an 2023. Sa vle di avèk yon mache ki an plen esò e an plen kwasans, Je ne pa lè dènyè chif, men an 2022, li te bokou pi plis ke sa. Kristalid se 3 milya 300 milyon de dola, e li lè di ke kwasans prevu konsomasyon sistèm CGM yo, y ap elve a 30 pousan pa ane. Ok? Donk, an fonksyon de sa, baze sou sa, nou rann nou kont ke nou menm ki gentan nan pwojè a, nou byen pozisyone nou. E sa ki poko rejwenn li, se le moman pou nou fè sa, paske kounye a mond lan, Se envestisman se youn nan pi bèl fason oubyen pi bon fason pou yon moun fè kòb a kou tèm, a mwayen e a lon tèm. E dè ke n ap pale de a lon tèm, fò m tou di nou gen posibilite ki sa? Posibilite deritaj. Pou sa ke w genyen an, ou tou rantre pitit ou yo kòm eritye legal ou oubyen si w pa gen pitit moun ke w deside rantre kòm eritye legal la e li menm li gen pou l jwi de tout privilèj sa yo ke wap lege pou li lè ke ou menm ou pa la ankò. Donk se tout sa ki genyen kòm posibilite ok a kou e a lon tèm. A kou tèm se patenarya, fè kòb avèk patenarya e a mwayen e lon tèm se fè lajan gras avèk dividand ke yap vèse pou chak moun yo oubyen avèk lè ke rantre an bous la fèt pou vann an pati oubyen tout pou rantre kòb ou menm ke ou te mete deyò a. Vwala an gwo ki sa nou ka ganye avèk MLC. Antrepriz ki ap kreye demand CGM yo, yo pa sifi pou reponn a demand sou mache a. Jan ke m te di tout alè an, youn nan rezon prensipal la, se kou yo ki twò chè oubyen ki twò wo. Kote ke gen yon bas konkirans antrepriz ki mennen a monopòl, sa ke nou konprann trè byen nan peyi nou. Ok, nan mache, nan mache a, kòm se nan ekonomi an, gen monopòl, gen oligopòl, gen diferan. Men, de antrepriz gen dwa deside erije tèt yo an monopòl ki fè ke yo gen de kou ki prèske menm, yo ofri prèske menm sèvis, e lè sa a, sa w konnen gen nou menm ki la a, k ap itilize pwodui oubyen sistèm nan, Se aprannt ou oubyen sèvis la, se aprannt ou a lese. E sa yo toujou di w, e anpil antrepriz an Ayiti konn di sa, yo di wi, men pou kijan sèvis la ye, si w pa kapab, al ayè. Yo di sa, yo di nou sa trè byen nan an bann antrepriz kap di, ki di sa. Ou pa kapab al ayè, paske yo konnen ayè la ou pap jwenn mye, oubyen yo konnen ayè la pi mal ke yo, donk ou pa gen le chwa, e reziyen ou. Ebyen se sa k rive nan monopòl. Gen de peyi ki anpeche sa rive, gen de peyi ki mete de restriksyon kote ke otomatikman w atenn plafon an, ou pa ka, ou pa ka pran plis part de marché ke sa, fòk gen dot antrepriz ki ant, ki sou mache a, ki, ki gen yon pousantaj tou nan mache a. Malerezman gen de peyi pa gen sa, tout moun ka fè sa yo vle. Donk se sa k fè Avèk monopòl ki genyen sou mache mondyal lan, 2 antrepriz sa yo ki lidè a, yo erije tèt yo kote yo gen prèske menm pri, 80 dola, 80 dola, donk se jis kantite chwa ki chanje. Ki fè ke kou gon kou elve de pwodui, pa gen ase aksè a itilizasyon sistèm CGM pou tout moun, Nou sonje chif yo m te di nou gen plis pase 530 milyon moun nan mond lan ki deja soufri de maladi dyabèt e kantite moun k ap itilize sistèm CGM nan li pa anpil. Donk, MLC li menm li pral pozisyone l pou ki sa? Pozisyone l pou li gen yon pri ki lontan pi ba ke sa konkiran l yo ofri an e vini avèk yon pwodui ki nouvo, ki diferan, ki gen plis pump, ki gen plis avantaj pou itilizatè fiti ou yo e ki mwen chè. Donk se sou sa ke MLC li menm li ap travay. Tach prensipal sant d'enjenyeri sa a se fè devlopman teknoloji yo, fè konsepsyon, resevwa sètifika, pran brevè pou chak sistèm ke y ap vini ansanm avèk li, jodi a se pou dyabèt, demen gen dwa se pou se pou Alzheimer, je ne sais pas, demen gen dwa se pou pwoblèm de sante tankou blood pressure, ok. Kòman yo rele l an kreyòl ankò? Tansyon, yo di l an kreyòl. Lè yon moun soufri tansyon, gen dwa se pou sa. Gen anpil maladi nan mond lan. Donk se nan domèn sa a ke MLC li menm li deside pou li rete e mache, ok, resevwa sètifika, pran brevè e miz sou mache entènasyonal la pwòp byen de konsomasyon pa nou nan domèn teknoloji medikal oubyen medtech. li pran teknoloji ouvèt sa e l ap fè de chanjman, l ap fè de modifikasyon pou l pote an plis, pou li inove. Men se de teknoloji ouvèt ki la deja, paske m di nou gen antrepriz ki deja genyen pwòp sistèm CGM yo sou mache a. E youn nan bagay ki genyen tou, Se ke mizapar pou kontwole pou kontwole suk ou sou soufri dyabèt, kontwole de glukoz la kòmanse vin on nòm menm nan menm nan menm nan on domèn tankou spò, gen on bann aparèy ki gentan la pou moun ki ki spòtif kapab ap kontwole to de glukoz nan san yo regilyèman. Donk nou wè domèn nan li ka ale nan diferan sans, diferan oryantasyon. Li kapab la pou moun ki bezwen kontwole glukoz yo si yo malad, li kapab ale pou spòtif ki deside kontwole glukoz yo tou. Donk tout sa yo se de posibilite yo ye de kwasans, posibilite pou nou genyen de kliyan ki ap kòmande regilyèman. Otomatikman kòmanse itilize sistèm CGM nan. ret ansanm avèk li, pa p gen okenn enterè pou w retounen nan pike ti dwèt ou chak jou 10, 15, 20 fwa, 2, 3, 4, 5 fwa depandaman de nan ki eta sa maladi a gentan agrave nan kò w. Donk sant dejenere sa li menm, se ak yon platfòm. E sou platfòm sa ap gen dè dizèn e dè santèn de direksyon diferan e chak direksyon sa yo ap fè mizannèv sou le manche a pa pa palye oubyen peti a peti. Chak direksyon sa yo, jan m te di a, y ap entwodui sou mache entènasyonal la pa etap, pandan ke y ap elarji pwogresivman gam de pwodui, pou m refè redondans, pou m retounen avèk menm sa m te di an, jodi a nou nan nou nan kontwòl de de de glisemi, demen n ap nan yon lòt nan yon lòt kontwòl, aprè demen y ap nan yon lòt kontwòl, ensi de suit. MLC li menm pwojè a se kouvri mond lan avèk teknoloji ke yo menm yo ap kreye peti a peti, dane an ane. Donk, otomatikman ke ou antre nan pwojè sa, ou antre nan yon bèl famiy denvestisè, e sa k enteresan, w ap santi w genyen yon kè kontan, paske avèk kòb nan pòch ou, w ap finanse yon sant de jeneri, w ap finanse de travo ki pral amelyore lavi moun sou planèt la. Donk se travay nòb sa a ke nou menm nou ap fè, se sa ke m ap fè aswè a paske m ap pale de posibilite pou nou vini avèk yon yon sistèm flay e sistèm sa a pral ede moun ki soufri de maladi dyabèt viv bokou mye e li pral ede envestisè yo menm pou yo genyen yon pi bon sante ki soufri pwoblèm de glisemi. Sistèm sa li tanporè. Dire de vi li se sèlman pou 14 jou. Apre sa, n ap, w ap enstale yon lòt, yon lòt aparèy, oubyen yon lòt dispozitif. Enstalasyon sa la fèt sou bra ou. selon enstriksyon ki ap vini avèk aparèy la. Pandan fonksyònman sistèm FlyMLC a, aparèy lan ap mezire chak minit nivo glukoz ki nan san ou pandan ke lap konstwi on kalandriye de mezi ki ap trè bon pou pasyan an paske medsen tretan an ap ka gen kalandriye de mezi sa pou li ka refere l chak fwa ke l bezwen pran on pi bon desizyon pou amelyore lavi ou, pou amelyore sante ou. Kontrèman, ann di w al kay medsen an yon lè konsa oubyen w ale, menm si w ale regilyèman yon fwa pa mwa, li fè kontwòl glisemi an, yo ekri l yon kote, men li pa p toujou al refere pou l di mwa dènye l te tan, mwa avan l te tan. Li pa evidan paske m konn ale kay doktè avèk de fanmi m ki soufri maladi sa a. E pa gen pa gen bagay konsa. Men si kalandriye de mezi lan la e ke l fèt chak jou, donk ou ka wè nan le premye di mwa l te tan, le 10 li tan, le 15 li tan, lè sa medsen ap ka wè èske sa monte, èske sa desan, kès ki a chanje, ki sa pou chanje nan alimantasyon, èske se medi, se son lòt medikaman pou l mete w, l ap kapab pran pi bon desizyon pou ou ou menm. An ka dogmantasyon oubyen de diminisyon, du taux de glucose. Sistèm CGM nan li gen yon fonksyon alèt, ok, k ap voye otomatikman yon sinyal sou smartphone rapidman a sinyal la pou li evite evantyèl konplikasyon. Pwoblèman dire de vi itilizatè sistèm sa yo. Jan m PD di nou sa a pandan tout prezantasyon an, yon moun ki itilize sistèm CGM yo, pandan ke li gen yon kaptè ki la pou 14 jou, k ap kontwole sik nan san l 24 è sou 24, 7 jou sou 7, li gen posibilite ke l gen yon meyè vi, menm si l soufri de maladi dyabèt la, ke yon lòt moun ki toujou ap itilize ansyen sistèm nan, wè m di l ansyen paske l gen pou l rete pou l pa la ankò, avèk bandlèt la pou l kontwole sik li lè l deside a. Karakteristik sa yo menm yo trè enpòtan pou moun ki vle kontwole nivo de sik yo, pa konsekan, de plis an plis de moun kòmanse ap itilize sistèm CGM. Dènye fraz sa m di a se li ki kle pou nou menm ki envestisè, De plis an plis de moun kòmanse ap itilize sistèm CGM e mache a li an plen kwasans, n ap pale de 30 pousan pa ane ogmantasyon moun nan mond lan ki ap itilize sistèm CGM yo. Donk, pozisyone nou le pli rapidman ke posib pou nou menm, nou ka pran pa on pakèt envestisman e pakèt envestisman sa la ban nou on kantite par ki sera echanjab kontre dè zaksyon fiti antrepriz de dejeneri sa a, e otomatikman, par sa yo ke nou genyen an, se yo menm ki pral ban nou dividand a vi, se yo menm tou ke lè antre an bous la ap fèt sou, lè antre an bous la ap fèt, nap kapab vann pou nou kapab, an fonksyon de kantite ke nou genyen, rantre an bon kob. Men ki sa m vin ofri nou aswè a, posibilite de kwasans, posibilite pou nou vin kopwopriyetè MLC, pou nou genyen yon pa, de pa, daksyon nan antrepriz la. An nou kontinye gade ansanm ki jan sa pral fèt, ki jan nou ka envesti, ki jan nou ka antre nan sistèm nan, ki jan nou kapab vin kopwopriyetè antrepriz la, Tout sa l ap fèt ase fasilman. Fò m di nou ke jan nou wè l ekri nan prezantasyon an ke lavni an nan men nou. Avni moun ki soufri de maladi dyabèt yo, yo menm tou li nan men yo dè ke yo pran desizyon pou yo mete yon kaptè. Jan m te di a, m te di ke l ap fèt sou bra ou men ni. Nou wè, nou wè kijan, kijan, kijan kaptè yo ye. Ok, donk avni yo nan men yo, moun ki gen maladi dyabèt genyen ki pako tande pale de sistèm CGM yo, men otomatikman ke moun nan kòmanse tande pale de li, l ap pran inisyativ sa a, m espere oubyen m swete pou li itilize yon sistèm CGM. Donk yon moun kapab envestisè jodi a nan MLC e ke li dyabetik epi pi devan, an pandan ke li ap envesti pou li achte de kaptè, l ap envesti nan biznis li ankò. Se kòmsi lajan ap sòti la a, l ap rantre la a. Alòske si ou pa envesti nan sistèm konsa, e pou dyabetik on lò ta pran desizyon pou envesti, pou itilize sistèm CGM, pèenpòt, Freestyle, Lib oubyen Dexcom, w ap jis met lajan deyò, men ou pap rantre anyen. Alòske si depi kounye a nou fè envestisman sa, la m ap pale espesyalman a yon moun ki dyabetik, ki swa sou zoom nan, oubyen ki sou Facebook e ot, oubyen ki pral regade zoom sa nenpòt ki lè, ou ka pran desizyon sa tou pou envesti. Men moun ki pa dyabetik yo tou, nou ka pran desizyon sa tou pou nou envesti, paske L ap bon pou sante, pou sante finansyè nou, e l ap bon tou pou nou kapab konnen ke lajan nou te sèvi yon jou pou finanse sistèm fly, MLC a, e lè sistèm sa a kòmanse a vann sou le manche, n ap genyen yon sòt de, kòman m ka di sa, yon sòt de fyète ke nou pral resanti lè nou wè sistèm yo ap vann e nou konnen ke se biznis nou, se lajan nan pòch nou ki te pèmèt ke sa pa, ke sa te ka fèt. Kijan kounye a yon moun ka rejwenn MLC? Li ase fasil. a aux investisseurs et ceci au prorata de kantite kòb ke ou mete ok lè ya pral repati dividan 50 pou san de rantre yo ap pou tout investisseurs yo e wap wap genyen an fonksyon de kantite pò ke ou genyen lòt 50 pou san an lap rete pou antrepriz la ok menm nan kantite pò kap vann yo tou se menm jan an ki kantite pò ke MLC emèt se sèlman 20 milyon de pò. E nan 20 milliards de par la, se 10 milliards ki pou envestisè yo, 10 milliards pou sosyete a. Ki apèl a envestisman an fèt pou 40 millions de dollars, se kòb sa ke MSDA bezwen li menm pou l fè tout travay la, etap pa etap jiskaske pou kounya nou nan etap 4, n ap fini a etap 17 e pwojè a pousui son ti bonòm de chemen jan m te di an, n ap grandi, anpil travay gentan fèt men sa k pi enpòtan ke nou menm konnen ke nou bezwen an la se konnen kilè sa ap fini, kilè n ap ka rantre lajan nou, tout kesyon sa yo n ap reponn yo toutalè. 3 stad de mizannèv di pwojè e 17 etap de finansman, ki sa stad yo ye, ki sa etap yo ye. Jan m te di a nou nan etap 4, ok, 3 stad. Stad yo ki sa yo la pou yo fè? Stad yo detèmine avansman pwojè a, ki jan pwojè a ap reyalize, ki jan mizannèv lan ap fèt, ok, se sa stad yo fè. Genyen an tou 4 stad. Etap yo ki sa yo fè, se lè plan finansye. Sa vle di nan etap 1, dè ke nou nan apèl a envestisman ki fèt la, tan kòb rantre, nou pase nan etap 2. Dè ke tan lajan rantre, nan tan lajan sa, men ki sa kap fèt avèk li, nou pase nan etap 3, men se konsa sa fèt. Etap yo yo menm yo modifye valè depò yo. Se ki jan? Antrepriz ki nan domèn envestisman patisipatif yo, Tank n ap ale vè fen pwojè a, lè m di fen pwojè a, si l sou 17 etap, tank n ap prale vè etap 17, menm kòb ke w mete a, li ba w mwens pa. Se konsa sa fèt pou tout antrepriz ki nan domèn envestisman popilè. Ok? Epi etap lan, li prale a 12. Kisa k ap fèt pandan stad presid la? An nou gade ansanm. Finansman nè rekwi a, san frais de collecte de fonds, se 2 milyon de dola. Se 15 pousan dè par k ap distribiye nan peryòd sa a. Kisa k ap fèt vrèman nan stad sa a? Se kreyasyon pwototip sistèm FLAI lan, resevwa sètifika, brevè e kòmanse fè devlopman teknoloji an. Kote lajan sa ap sòti, se peti e mwayen envestisman prive patikilye nan lemond antye, dè biznis enjèl, dè fon de kapital risk e dè akseleratè spesyalize dan le stad presi. Akseleratè sa yo menm y ap rantre otomatikman ke MLC atenn on montan byen spesifik e lè sa akseleratè yo ap vini yo menm dèke w atenn montan sa nòmalman yo vini pou yo vin achte patou men yo menm yo envesti bokou pi plis. Apre sa nou antre nan staj bokou pi plis ke peti envestisè e mwayen envestisè yo. Apre sa nan pral antre nan staj sid, finansman nè yo ki nan peryòd sa se 5 milyon de dola, se 18 pousan de pa k ap vèse, sonje m te di nou kantite pa ki emèt la li pa anpil se 20 milya e nan 20 milya la se 10 milya ki ka prete pou antrepriz la, 10 milya pou tout envestisè yo. Kisa k ap fèt pandan stad sa a? Se kreyasyon yon chèn de pwodiksyon minimal, resevwa sètifika nan yon sèl peyi, epi fè, kòmanse fè vant premye lo sistèm Fly MLC a. Kote lajan an ap sòti? Se menm bagay lan, de gran envestisè, la n pa nan peti envestisè ankò, de gran envestisè, de fon de kapital risk, toujou nan peti, ensi ke de peti envestisman prive, de patikilye nan lemonn antye. An nou kontinye pou nou wè ki stad k ap vini apre. Apre stad sa a, se stad mizalechèl, etap de finansman 13 a 17. Ki sa k ap genyen nan stad sa a e nan ki peryòd l ap fèt? Se de 2025 a 2027, kote ke MLC genyen kòm objektif prensipal pou li atenn 100 mil itilizatè e 2,5 milyon dinite de vant e kontinye grandi. Finansman Nayreki an se 20 milyon de dola. ki kantite pa k ap distribye nan peryòd sa a se 15 pousan pa sosyete a, sous de finansman an se menm bagay lan, dè gran envestisè, dè fon de kapital ris, dè peti envestisman prive, dè patikilye dan le mond antye. Kisa k ap fèt pandan stad sa? Se elarjisman jeyografi dè vant, dèke nou pale de jeyografi tou wè kan di mond lan nan tèt nou, ok, e kreyasyon dè chèn daprovizyonman vè dot peyi. sa ke m te di nan debi prezantasyon an. An nou wè ke pwojè a, la a nou rete nan etap 17, tout bagay kòman gentan fèt, stock MLC, fly MLC gentan vann nan yon sèl peyi, e kounye a yo kòmanse pale de elarji jeyografi de vant, pou kòmanse gen de vant kap fèt nan dòt peyi. Gentan genyen de patenè nasyonal sou plas, gentan genyen anpil envestisè sou plas nan tout peyi sa yo. Donk nou kapab mete tèt nou ansanm pou nou fè kisa, pou nou di ok nan peyi nou, N ap fè yon sant denjeneri, epi nan sant sa a, ki sa n ap fè? N ap fè, n ap fè pwodiksyon, si se sou brevè, m pa ko konnen ki jan MLC ap fè sa, n ap fè pwodiksyon oubyen yo ka fè l epi yo voye l ban nou, nou fè distribisyon, n ap travay sou lisans, ok, e avèk lisans sa a, n ap gen otorizasyon pou nou fè sistèm sa a nan peyi nou. E m panse ke l ap bon, men m an Ayiti n ap. Lap bon pou dyabetik yo, menm yo itilize li. Nou ka fè sa nan diferan peyi avèk anfonksyon de avèk anfonksyon de kantite kòb ki nan pòch nou. Donk se tout sa se de posibilite pou nou menm ki envestisè ki la. Anpil nan nou gentan pran gwo a tip denvestisman sa yo. Se de bagay ke nan tèt pam nou gen pou nou fè ansanm. Ok? Miz a lechèl, kwasans, dire se apati de 2025 e san delè limit. Kounye a, An gwo, men 4 stad yo, men ki sa k anndan diferan etap yo. M ap raple nou ke tout sa ap fèt sou 17 etap. Kounye a nou nan etap 4. Ok, e sa gen pou l chanje trè byento. Donk, pandan ke nou nan etap 4 la, pwofite de eskont etap yo, paske dè ke nou pase nan etap 5, pou menm kòb la, n ap genyen mwens pa nan antrepriz la. Kijan nou pral fè lajan gras ak kwasans MLC? An nou gade ansanm. La, sa nou wè ki ekri nan slide la se ki sa? Se ke valè aktyèl par yo, yo te 1 milyèm de dola. Kounye a li grandi, kounye a li ka 2 milyèm. A note ke valè sa yo chanje an fonksyon etap yo e montan envestisman ki nan lis de pri an. A 1 milyèm de dola se objektif antrepriz la, objektif pou kapitalizasyon l se jiska 1 dola. Donk nou gen tan, si gen nan nou la ki trè bon nan chif, plizoumwen n kòmanse konprann kisa sa ap reprezante. Ok? Objektif kapitalizasyon total sosyete a se 20 milliards de dollars, sonje ke m te di nou emisyon total de par lan se 20 milliards par ke MLC mete deyò, a 1 dolar pou kapitalizasyon l, sa se objektif kapitalizasyon 1 dolar miltipliye par 20 milliards de par ki bay 20 milliards de dollars. Analiz kwasans antrepriz lan, li baze sou kwasans. konsomasyon e reyalizasyon antrepriz ki deja sou mache an. Janm te di nou an, nou baze sou yon teknoloji ouvèt, nou itilize de done ouvèt antrepriz yo yo menm yo afiche, yo mete sou mache a pou fè konnen men ki kantite kòb ke yo rantre e ot, Epi, an fonksyon de sa, baze sou yon senaryo optimis, MLC di, men ki potansyèl de kwasans ke antrepriz nou an genyen, e nou menm, an fonksyon de sa, an fonksyon de tout chif yo, an fonksyon de rechèch tou ke nou pral fè kòm envestisè avize pou nou byen konprann kisa mache a ye, n ap ka pran desizyon pou n konnen pa pou n konnen si n ap envesti non, pou n konnen ki kantite nou prè pou nou envesti. Paske konnen si n ap envesti a, m panse pati sa li rezoud deja depi nou ka vin sou zoom nan aswè a se ke n ap chèche yon bagay, n ap chèche pou nou pou nou grandi patrimwàn nou, ok, sa chèche pou nou konnen ke kèlke pa Nou genyen des antrepriz kap travay pou nou e pou nou yap travay avèk lajan nou pou nou jenere de revni pasif ok donk vwala tout sa MLC mete kòm esplikasyon pou nou menm nou ka al chèche plis pou nou konprann bokou pi plis men gras avèk sistèm FLA MLC a. Nou wè ke, nan slide ke m mete a, nou wè plizyè chif ki afiche an wouj. Nou wè 1000 pousan, 50 pousan, 30 pousan. MLC tou di nou ke machandiz ke l pral fè yo, m ap pale de kaptè yo, ok, y ap gen yon majorasyon ki ale jiska 1000 pousan. E sosyete a ap reyalize de benefis enpòtan, mil pousan se yon se de benefis enpòtan sou vant machandiz sa yo. Sa vle di si antre si machandiz la vini on dola, sou chak grenn dola l ap ka fè non san dola, sou chak grenn san dola l ap fè li ka fè jiska mil dola de benefis. an gwo. Donk nou gentan plizoumen konprann ki sa sa pral reprezante pou nou menm ki envesti jounen jodi a, ki sa a pou reprezante pou yo tou, paske 50 pousan ap rete pou yo, se 50 pousan de rantre yo ki pral pataje a tout envestisè yo. Sosyete MLC a li menm l ap vèse jiska 50 pousan, jan ke m fenk sot di an, revni yo sou fòm de dividand. Avèk yon chif de 100 mil kliyan, Imajine ke o debi prezantasyon an mwen di nou ke gen plis pase 530 milyon moun nan mond lan ki dyabetik, e kantite moun ki kòmanse itilize sistèm CGM nan, li ap grandi an 30 pousan pa ane. Nou te pale de chif dafè 2 antrepriz lidè sou mache a, youn se te 2 milya, youn se te, je kwa se te 5 milya 300 milyon oubyen 3 milya 500 milyon. youn nan yo, men an nou chita sou de milye la sèlman ki se te pou Dexcom. Imajine ke Dexcom an 2021 te rantre de milye e ke nou te nan Dexcom nou te envesti. Nou wè konbyen kòb ki t ap pou nou tout, tout envestisè yo? Mwatye de milye ki t ap on milye pou yo t ap repati a chak moun an fonksyon de kantite pa w ke nou te genyen, e imajine ke w te gen yon milyon pa ou menm. Imajine w te gen 500 mil, ke w bon, w te gen 100 mil, kisa sa ta va reprezante pou ou ki envesti? Ebyen, se kounye a pou nou pozisyone nou, paske demen, nou gen pou nou, pou nou ri jiskaske dan nou rive dèyè zòrèy nou, tèlman nou gen pou nou kontan, lè antrepriz sa yo, yo menm yo kòmanse vèse dividand. Kisa Kisa OFLAE pou envestisè yo? Se chwazi yon montan denvestisman, montan denvestisman sa a w ap jwenn li sou bak ofis ou a. Envestisman debutan e envestisman envestisè mwayen, antre mil e senkant mil dola, men fò m di nou gen de pake ki bokou pi piti, gen de pake de san dola, gen pake ke w ka peye pa tanperaman, ok. Ou ka pran yon pakè de 1000 dola ou peye l pa tanperaman, 50 dola chak mwa pandan 20 mwa. Tout sa yo se de posibilite e sa k fè m te di nou, nou nan domèn envestisman popilè. Sinon, ou pa t ap ka rantre avèk 50 dola, an di ou gen 50 dola ou vin kopwopriyetè antrepriz. 50 dola, ki sa l ka fè vrèman si w gade akoutèm? Pa gran choz. Men se pa sa antrepriz yo wè. Yo wè efè de foul, Yo gen efè de mas, kantite moun k ap rantre a, epi miltipliye l pa min dola ke chak grenn moun pote a, olye pou yon grenn moun pote 10 milyon, yon grenn moun pote 5 milyon, epi yon sèl grenn moun pran tout, pa gen anpil marketing ki fèt otou de sa, alòske la, anpil marketing ap fèt, gade kote m chita la nan peyi m, m ap fè zoom pou MLC, gen moun ki vin sou zoom, gen moun k ap gade sou entènèt, e nan tout peyi, nan bann peyi nan mond lan, Plis pase 10 peyi gen 2 patenè k ap fè menm travay sa. Donk, maketing nan li kòmanse tou fèt depi kounye a. Lè lè a va rive pou fè vant, anpil moun nan mond lan gentan konnen Fly MLC a. Ok? Epi, anpil moun gentan ap prè tou pou di, wi, m ap vle vann nan peyi m. Donk, se sa ki genyen, ki fè bote de la choz, ki fè ke Antrepriz yo kounye a, yo chwazi envestisman popilè e m di Bondye mèsi pou sa, ke sa te egziste pou mwen menm, avèk fèb mwayen ke m genyen, mwen te, mwen kapab vin yon envestisè k ap vin kopwopriyetè de gran antrepriz entènasyonal e ou menm tou ou ka fè sa. Montan envestisman an, jan nou wè a, li konprann antre mil e senkant mil dola pou envestisè debutan, e envestisè mwayen, ou ka peye pran tanperaman jan ke m te di an. Òf yo yo sou back office nou an, ou pap ka pran òf si ou menm ou pa nan pwojè a. Pou ou nan pwojè a, jwenn a moun ki te envite w sou zoom nan, mwen si w pa t vini pou kont ou, e l ap ka ede w ou menm pou ou ou rejwenn. Si se sou entènèt w ap gade, sou Facebook e ot, ou ka monte sou paj MLC an. MLC Haiti e w ap jwenn ou ap jwenn poze kesyon w yo e w ap jwenn repons avèk kesyon sa yo. Envestisè estratejik yo se antre 100 mil e 2 milya de dola. Montan envestisman an li konpri vwala se la menm choz antre 100 mil e 2 milya de dola e plis. Spesifisite l se yon òf pèsonalize avèk de bonis siplemantè pou yon moun ki deside envesti ant 100 mil e 2 milya de dola. Atik degzanp, an nou gade ansanm pou yon envestisman de 10.000 dola, avèk mizannèv plan finansye sosyete a, chif 1 milyon de kliyan, e kapitalizasyon de 10 milya de dola, potansyèl, potansyèl pou nou grandi an, potansyèl dogmante dèzenvestisman se de 10.000 a 10 milyon de dola. mwatye pou nou, 500 milyon pou nou, se sa? M panse m panse m panse m bon nan mat. Donk an gwo se sa, se tout posibilite sa ki genyen pou nou menm, nou grandi, ok, ke nou rejwenn MLC, ke nou, ke sou la wout nou fè kòb, m swete nou tout rejwenn MLC, ke nou fè kòb sou la wout, ke nou ganye a lon tèm, ke nou ganye a kou tèm, ke a kou tèm nou fè patenarya, fè patenarya lè sa, sa m jan wè ke m ap fè a, Kijan pou fè patenarya a? Li ase senp, ou pa oblije konn tout bagay, ou pa oblije konn anyen ditou, ou sèlman bezwen gon smartphone e ou sèlman bezwen gon moun ki di w gon zoom vendredi 7 heures. Epi ou vin sou zoom nan, ou fè yon zanmi w vini, ou voye lyen an ba li, li vle vini l vini, li pa vle vini l pa vini. Men si l vini e ke l deside envesti, bingo, Li pran yon pakèt envestisman ankò bingo ou fè 15 pousan de montan ke li menm li mete a ki vini dirèkteman sou back office ou e li ale an ensi de swit. Ou fè 15 pousan sou premyè jenerasyon an, 4 pousan sou dezyèm nan, 3 pousan sou twazyèm nan, 1 pousan sou katriyèm jenerasyon an. Quand je parle de génération qu'est-ce que c'est? An di ou antre nan pwojè a, Mwen gen yon ti sèm ki antre, ti sèm nan li nan jenerasyon 1 pou mwen, li antre manmanm, manmanm nan jenerasyon 2, li antre papam, papam nan jenerasyon 3, li antre yon lòt ti sèm yo nan jenerasyon 4, e sa ou wè map diw la se bagay ke mwen menm mwen fè, mwen asirem ke mwen tout fanmim nan pwojè yo, yo pa konprann anyen men yo sèlman yo sèlman di ok Kami dakò, ou di nou envesti boum yo antre. Poukisa? Pou pi devan lè yo tonbe yo kòmanse fè twoup yo ap di ala tifi mechan, 1 ou nan tout pwojè sa yo la avè nou, pa di nou anyen. Donk mwen asire m ke mwen pozisyone yo e mwen pozisyone tou de zanmi pwòch, de moun ke m pa konnen tou ki prè pou yo envesti. Donk kòmanse konsa, li pa difisil, li pa fasil, sa depan de ou, sa depan de sa w vle. Sèl sa m ka di w, si w deside fè l, w ap jwenn moun pou ede w, pou kenbe men w. De moun ke w pa konnen, de moun ke w pap, ke w gen dwa pap janm rankontre. Paske mwen menm avèk ekip mwen, nou gen de moun ke n ap travay ansanm avèk yo, ke nou pa konnen, Nou pa zanmi, sa ka rive nou pa janm wè, men nou travay ansanm. Se sa k genyen avèk tip denvestisman sa yo, youn prè pou ede lòt, paske avansman m, se avansman nou tout, pa gen takle pye pou anpeche ke moun pran nivo, pa gen yon bagay konsa. Chak moun ap jere biznis pa yo, men san istwa de kòs la, ou pa ka ede lòt moun paske l pa nan menm linye avè w, y a pa sa. Youn prè pou ede lòt pou nou grandi paske nou nan yon domèn ki tèlman bèl, se domèn envestisman e se sèlman 1 pou 100 moun vrèman nan mond lan ki dakò pou yo fè travay sa. Donk, byenveni nan MLC. Si yon moun prè pou l rejwenn MLC, jwenn avèk moun ki te envite w sou Zoom nan, l ap esplike w ki jan pou fè sa e si w la deja e ke w gen yon kesyon, yon bagay ke w te bezwen konnen Peyi de konpetans pwojè MLC Enjenyeri li nan se Sent Lisi. MLC li menm li anrejistre a Sent Lisi. Sent Lisi, jiridiksyon peyi sa ofri posibilite, kontrèman avèk yon bann lòt peyi, pou resevwa lajan nan tout mond lan. Pa bliye, nou nan yon domèn envestisman popilè, donk se tout mond lan k ap envesti, k ap voye kòb. Donk, Pwopriyetè MLC an asire l ke li anrejistre antrepriz la nan yon peyi kote ke l pap gen okenn pwoblèm. Donk yo fè sa a Sent Lisi. Genyen yon kontra denvestisman, se yon smart kontra, ok, paske nou pa prale an Risi pou n al siyen kontra a non. Kontra a vin jwenn ou sou bak ofis ou a, ou aprann telechaje li, ou li l, epi ou siyen l. Yo rele yo smart kontra. Men, men janm nou tande non an, smart phone, smart TV, smart kontra. Menm si ou pa siyen kontra an dur, kontra sa a li pwoteje ou menm jan ke ou te ale an Russie oubyen ka an Angleterre whatever pou te siyen kontra. Gon kontra denvestisman ki siyen avèk chak envestisè sou platfòm sosyete a. E par yo, y ap akimile imedyatman apre ou fin achte on pake sou fòm elektwonik nan back office la. Donk ou ka pran, ou ka telechaje yo, ou ka enprime yo tou. Tout teknoloji ke MLC pral devlope ap fè pati pwopriyete entèlektyèl MLC. Jounen jodi a, se flay MLC pou kontwol glisemi k ap fèt e ki pral genyen brevè trè byento. Pi devan, nou pa konn ki sa avni a ap rezève, men pou kounya, se sou sistè, se sou flay lan ke MLC li menm l ap travay. Mwen envite nou tout pou nou vin rejwenn pwojè a, e pou nou rejwenn pwojè a, n ap jwenn a moun ki te envite nou an, li menm, l ap voye pou nou san pa an kado, w ap voye ba li enfòmasyon, non, prenon, imel, nimewo de telefòn, fè sa dèk ou sot sou zoom nan, nou pa gen anyen pou nou pèdi, e nou pa gen senk goud k ap soti nan pòch nou pou sa, nou fin gen san pa an kado yo, nou pase verifikasyon nou, ok, oubyen yo rele l KYC, apre nou fin pase verifikasyon nou, lè sa nou ka pran desizyon pou nou envesti ou pa, e lè nou pran desizyon pou nou envesti an, l ap ase fasil, moun ki envite w nan pwojè a l ap eksplike yo. E si li menm li fèk antre li pa konn kijan pou l fè l tou, rejwenn avèk ekip la, avèk ekip la sa vle di nou gen plizyè gwoup, Pou sa, nou gen gwoup WhatsApp, gen gwoup Telegram, genyen sou paj Facebook nou tou ki se MLC Haïti, nou ka monte, n ap poze kesyon e nou menm n ap asire nou ke nou reponn nou kesyon yo e se konsa nou ka vin rejwenn pwojè a. Deja, byenveni a tout moun. Mwen swete nou fè wout la ansanm. Mwen swete ke nou rantre nan MLC, ke nou grandi. Mwen swete ke pitit nou gade nou k ap grandi, wè nou k ap grandi e happy paske yo konnen ke Jodi a nou envesti, nou fè l pou tèt nou, men nou fè l pou jenerasyon k ap vini yo tou, epi pi devan, yo kapab rekolte sa ke nou te seme, sa ke nou te plante. Se te avèk nou K. Michelor Joseph pou prezantasyon sou MLC Engineering jounen jodi, vandredi. Vin sa, e mwen swete ke nou te pase yon bon ti moman ansanm, ke nou te byen konprann tout sa m te di yo, kounye a la, si gen yon moun ki ta renmen poze yon kesyon, se moman pou li ouvri mikwo l, e pou li menm pou l poze kesyon. Alò nou te envite pa Madam Kamishlo kanmèm. Ah, ok. Salut Ross, m kontan wè w la. E se kote apre nan pi bagay ansanm avèk nou. Mwen gen non pwòp mwen wi, men m gen non Facebook, alò m gen non rezo sosyal yo. Yeah, Oui, m- oui, Rose, m Donk, konn ki e, yes. mwen, mwen, mwen kontan anko avè nou aswè a. M panse e vandredi dènye yo te gen yon prezantasyon konsa ki similè, ki vrèman byen prezante, se anko menm bagay la. E chak jou ki vin ba nou anko plis ekleraj sou pwojè a. Nou kwè ke se yon makro pwojè ki pral trè itil dan lè zane ki vyèn. E sak fè nou toujou eseye konprann ke e pran tan nou tou pou nou tande e kòman pwojè ap avanse. Bon, mwen menm kesyon m ta m ta renmen konnen e bon m ta poze w Dayiti m ladann se ke se sa l baze l. e nou panse ki trè enpòtan, ki pral trè itil nan ane k ap vini yo. E nou konsyan ke ki sa maladi sa a ye nan mond lan la, e ke avèk yon, e mwen menm pèsonèlman gen de moun mwen viv ki avèk bagay chik sa ki tanzantan y ap pike dwèt yo pou retire ti san eksetera, e bagay m konn wè, e ki vrèman nwizib, pafwa w konn tande moun nan di w a, bay mwen m bouke avèk bagay e vin pike m sa li retounen pase chak fwa ou pike moun nan son doulè kanmèm li resanti e ki kapab koz dot bagay sou li donk m panse ke se vreman enteresan yon pwojè konsa ke e pou ta ateri men etan done m wè pwojè a li vreman nou kapab di sou pwojè a kredi. e le fè ke la kredi e tanzantan ou voye yon pati ale. Men, si m ta vin rive madam Camichlò, pa egzanp, mwen ta gen yon kontra de 30 mwa, epi mwen ta vin, paske mwen gen presyon ke se chak ke, chak ou peye mwa, yo ba w yon, yo ba w yon kantite de, de pa, yo voye sou, sou kont ou. Si m ta vin rive 21, si m ta vin rive 21 mwa, vin paka peye ankò eske eske sam ganye yo yap tou rete la oubyen oubyen map pèdi yo kòman sa plis fè. Si ou ta rive ann di ou sipoze peye 30 ou pran pakè 1000 dola wap peye 20 dola chak mwa pandan 50 dola chak mwa pandan 20 mwa ok ou peye 10 mwa sèlman ou pa peye rès 10 mwa donk 10 mwa ke ou te peye an se li menm kap rete sou bakofis ou se li menm kap pou ou Rès di m wou pa peye yo, se kòmsi w pèdi yo. Men sa k sitou rive se ke anpil fwa, sa k konnen antrepriz yo fè? Yo mete de, nan fen tèm pèman yo, de zavantaj, ok? Se kòmsi si yo ta ba w yon pa an plis, yo mete l nan fen pèman yo. Donk lè w pa fin peye l, ou pèdi tout avantaj sa yo. Men tout sa w te gentan genyen yo, yo rete pou ou. Ou pa p pèdi yo. Ok, bon, sa se enteresan, paske m te toujou panse, paske m toujou di, gon seri de moun ki di w, lè w an afè avèk jan blan je vèt sa yo, si w gen yon kontra avè yo, si w pa respekte kontra a alalèt, yo gen dwa rive yon bon maten, yo di w kontra a gaye. E si kontra a gaye, gaye, ou pèdi tout sa ki egziste. Mwen panse ke se, se, se te konsa. Non, non, sa pa fèt konsa. Ok, dezyèm kesyon m ta renmen ou ede m ladann. Eske, Pa ezanp, pwojè MLC a, se son pwojè ki bezwen aval gouvèneman peyi kote l ap bay la oubyen tou, an n ta di sa yo rele Òganizasyon Mondyal de la Sante. Èske nou kapab di ke, paske son kanmèm, son pwojè sante l ye, paske li gen rapò avèk bagay san oubyen bagay tretman. Èske nou kapab di Yon pwojè konsa, li bezwen aval òganizasyon sante piblik. Èske w konprann sa m di a? Bon, m konprann trè byen sa w di a. M pral eseye bay yon repons ki trè, kòman m ka di sa, trè diplomatik, ann atandan ke m ta chèche pi bon repons lan pou ou, ke m ka pataje avèk ou an prive. Men youn nan bagay ke m pral di w, sèke premye bagay lan, sèke MLC li menm li anrejistre a Sent Lusi. Donk si l bezwen, si l bezwen aval Larisi, sa m pa pral kouri reponn ni wi ni non san ke m pa, m pa gen bon repons lan nan men Ivan Saltanov e ko-pwopriyetè MLC yo. Men li pa anrejistre an Risi, li anrejistre a Sent Lusi, se yon antrepriz Ris men ki anrejistre non lòt peyi. Donk pa rapò avèk o, se kwa le mo ke ti avè di ankò? OMS, wi. Pa rapò avèk OMS, tout sa, fò m di nou ke MLC, kòm yon antrepriz Ris, se enstiti teknolojik de la Risi, ki se, se laboratwa sa li menm ki ap travay pou kreye fly MLC a. Donk, Se enfòmasyon sa yo ke mwen genyen. Legalman, li anrejistre Sant Lisi pou resevwa lè fon, men tou lè sètifika, lè brevè ke yo sipoze pran e ot, se an Risi ke li sipoze pran yo. Donk, m panse m ka di pèsonèlman, san ke m pa angaje kopwopriyetè MLC yo, ke m panse ke l ap bezwen aval peyi Larisi paske laboratwa la li menm se yon enstitisyon deta ke li ye, se li menm kap fè teknoloji an e si gon erè ladanl gen bagay pou refèt, yap oblije refèl paske mwen sèten ke an Risi yo fè tout bagay avèk dè nòm ki dwa pètèt respekte, imajine kòmsi ou pral fè yon teknoloji ki pral nan domèn sante ki pral vann nan tout mond lan e kap gen e kap dekri ladanl made in Wòcha, wòcha. Wòcha, ou pa ka fèl nenpòt ki jan. Ok? Se sou ke ap gen des egzamen deta kap al pase pou konnen eske l bon, eske li apwen, refè, refè jiska se yo soti avèk pwoje, pwodui final lan. Donk, pèsonèlman m ka reponn pou m di wi mwen sèten ke y ap bezwen aval de Larisi pou. Poukisa se an Risi? Donk an Risi yo pap ka al vann nenpòt bagay, nenpòt kijan, nenpòt kòman. Paske nou konnen byen denvestisè a envestisè ki envesti nan bann pwojè konsa ke ils sont très stricts les Russes sur sur tous les domaines, yo pap al fè anyen a la légère. Eske nou konprann? Pèsonèlman mwen menm ka Michelor mwen ka di wi ke mwen panse oubyen mwen sèten ke yap bezwen aval La Russie, san ke m pa angaje Ivan Saltanov e Elena e tout lòt moun yo avèk repons pa m nan, ka pa p mande ke nan pwochen rankont ke n al gen avèk yo, nou ka pran leswen pou nou poze kesyon sa a dirèkteman pou n ka genyen yon pi bon repons. M espere ke m te ase klè nan repons mwen an e ke sa te, ou satisfè avèk sa ke m ba ou a. E si ou pa satisfè tou, m ap redi ou menm bagay lan, m ap mande plis pou m ka pote pi bon enfòmasyon pou nou. Ok, alò, ok, m ap, m gen yon twazyèm kesyon men m ap kite plas la avèk lòt moun yo dan de ka, e aprè m ka poze l men. Ou mèt poze kesyon an. Paske, jan m te di a, Kesyon w genyen an gendwa gon moun ki genyen l e ki pa pa menm ki pap poze l. Donk vo mye ke w poze l e li menm l ap bon pou tout moun. Paske la on est en équipe ok, se yon sesyon de fòmasyon, enfòmasyon e fòmasyon. Donk dè ke w poze l yo menm y ap jwenn y ap jwenn y ap jwenn yon ti bagay kanmenm ke y ap retni nan zoom sa. Dakò ok. E pou le moman nou kapab di ke MLC se yon antrepriz Ris. Nou ka di sa, pa vre? Wi. Ok. Men, te nan kont de sa rele jeopolitik la, kote ke nou konnen byen ke ki jan bagay yo ye nan mond lan la pa rapò avèk sa k ap pase, an nou di, si nou ta pran kèk egzanp, gè an Ikrèn, e nou ta kapab di ankò, kote gen de lo de sanksyon k ap tonbe sou Larisi e pa mond oksidantal la sitou e nòmalman nou konnen o nivo de swif yo te di menm yo retire Larisi nan swif bankè a kote ke Larisi gen de tranzaksyon li pa ka fèt e pa atravè swif bank li ki pa eksetera ou konn istwa sa yo byen e eske si m ta rive yon kote kote an nou ta di ke lè gran lòt gwo peyi yo, yo ta deside pou yo ta bòykote pwojè sa a, paske sa k fè m di w sa, e n ap wè ke gen yon seri de peyi la ki fè dè envansyon, e bon pa egzanp, bon nou pa mete Lawousi nan nivo peyi Afrik yo non, men m ap wè gen yon Afriken la nan yon peyi ki posede bagay ekstraòdinè, bagay vrèman teknoloji k ap mache byen, Map wè menm televizyon kote kil fèt pa menm bezwen mache avèl tout peyi oksidantal la yo bòykote li yo di wi li pa teknoloji li pa sesi yo bòykotel paske mond oksidantal la deside ke yo pa bon men etan done ke la Russie pa fè pati de peyi oksidantal yo e li menm nou konnen ke de sanksyon kap vide sou li li retounen ou yap bòykote li eske vrèman pa egzanp mwen menm ki vin envesti nan MLC. m ta rive yon kote ke kòm mwen menm mwen itilize kripto monè si yo paka bloke kripto monè a sè sur men tou m panse ke o nivo si m ta di m ap touche avèk kat èske ou panse m ap gen aksè sa pou m ta kapab èske premyèman èske vrèman sa pa ta ka rive yon kote yo bòykote pwojè a pa mond oksidantal la e dezyèman si tout fwa m ta deside pou m touche avèk kat de kredi oubyen kat sou kont mwen èske ou panse sa kapab koz yon pwoblèm pou mwen. M panse m te ase klè. Kesyon an li ase vast, mwen sible plizyè pwen ladan l. Youn se pèman, pèman pa kat oubyen pa kripto monè. Dezyèm nan se boykotaj posib de de kominote entènasyonal la jondi an, e sa se 2 pwen ke mwen vreman reteni, pou pèman yo, jan ou te di a, ou poze kesyon, men ou te tou jwenn repons la tou, se ke nou peye pa kripto monè, Ok, donk boykotaj pou kripto monè a li pa vrèman evidan, kote ke pa kant la yo ka plis komsi plis sible pou anpeche ke ou pase peman, men pa kripto monè on pe on pe kontourne sa, e se jisteman youn nan rezon ki fè kripto monè yo te envantel, se pou pèmèt sistèm P2P, sa vle di person to person, san ke ou pa oblije pase pa yon enstitisyon bankè. Sa ka rive nan peyi ou gen de pwoblèm de restriksyon pou achte etc, men mondyalman, li pap on pwoblèm paske tèlman gen kripto monè ke moun ka itilize, tèlman gen fason pou achte kripto monè tou, ki fè ke ou gen dwa pa menm bezwen pase pa on kart pou achte on kripto monè, yon moun ki genyen'l voye'l sou walèt ou, ou menm ou just ba'l lajan an. Se sa yo rele sistèm P2P an. Donk kesyon sa plus ou mwen rezolu, epi youn nan bagay se ke sistèm crowdfunding, MLC a, li anrejistre Sent Lisi, donk li pa anrejistre an Sent Lisi, li pa anrejistre an Risi, sa vle di si ta vin genyen yon pwoblèm de sanksyon e ot ke lajan pa ka rantre whatever an Risi akoz de sanksyon yo, sa n va pa peze sou nou paske nou pa legalman anrejistre an Risi, nou anrejistre a Sent Lisi, ki pèmèt ke peyi sa li menm li gen de lejislasyon ki pèmèt ke lajan kapab rantre de tout kote nan mond lan vin jwenn vin jwenn MLC. Sa, sa se pou dezyèm kesyon an pou resevwa lajan pou kontinye avèk travay la. Donk, Pa gen pwoblèm de finansman, pwoblèm sa de tout fason l ap ka rezoud paske nou itilize kriptomonè. E dezyè, lòt kesyon ke w te poze an se pa rapò avèk sanksyon ekonomik k ap peze sou Larisi avèk gè lan. M ap reponn sa de diferan fason. Youn nan fason ke m ap reponn se ke An peryòd de kriz, mwen toujou rann mwen kont ke se nan peryòd sa, mwen menm ki nan domèn envestisman patisipatif, se nan domèn sa plis moun envesti, je ne sais pas pourquoi, c'est juste un constat qui est fait de manière internationale, se ke an peryòd de kriz, pa egzanp, pandan peryòd te gen Covid la, an bann moun chita lakay yo, pandan yo chita lakay yo a, se lè sa, plis moun envesti nan, nan, nan. nan kripto monè, moun kòmanse pran fòmasyon sou kripto monè, anbann moun kòmanse ap envesti nan domèn envestisman patisipatif, poukisa? Pase ke le 8 a 5 ke nou t ap fè a, nou pa ka fè l ankò pase n chita lakay nou, e piske nou se de moun ki aktiv, pou nou pa deprime, n ap chèche. N ap chèche, nou gen telefòn, òdinatè nou, nou sou entènèt, n ap gade, n ap deboure entènèt la, jan m renmen di sa, n ap gade opòtinite sa k genyen pou nou menm pou nou ka rete an vi pou nou pa, se sa mwen menm mwen te fè pou m te rete an vi pou m pa depresif, deprime pandan peryòd sa. Donk an peryòd de kriz, Se lè sa plis moun envesti. Youn nan bagay ke m retni nan yon gran antrepriz MLM ke m te ladan l pandan yon bon tan, se ke kan le tan è dur, les durs entrent en action. E m panse ke Ris yo, yo pwouve kapasite ke yo genyen yo menm pou yo byen itilize dikton sa, Quand le temps est dur, les durs entrent en action. Nou fè l chak jou an Ayiti, nou menm k ap viv an Ayiti la. Nous sommes des durs, le temps est toujours dur pou nou, men nou toujou fè tout aktivite nou. Menm si dèfwa nou deprime, nou lang atè, nou pa byen, imajine, èske peyi an kòmsi sekiritèman sa va? Men non. Èske ekonomikman sa va? Men non. Men, ki sa n ap fè aswè a? Nou chita, nou chak nan kwen nou, òdinatè nou, sou telefòn nou, n ap echanje, n ap pale de posibilite denvestisman, envesti mil, senkant mil, ven mil, di mil, eksetera. Donk, si nou menm nan peyi nou nou fè l, Les Russes yo menm yo fèl bokou pi plis. Ok? E kisa m pral di ankò se ke mwen nan de pwojè avèk avèk des Russes pandan peryòd sanksyon yo ap tonbe e se lè sa l pi bon pou yo. Pandan peryòd sanksyon yo ap tonbe, pi fò antrepriz yo menm kisa yo fè y ap kite la Russie. E men si antrepriz yo ap kite la Russie, antrepriz Russe k ap emèje nan diferan domèn yo yo menm sa w konnen k pral rive avèk yo? Yo bi ap gen plis demand. Sonje m te di premye peyi kote vant de premye lo yo pral fèt la se an Risi. Donk tout sanksyon tonbe, tout tout antrepriz entènasyonal ki te an Risi ki te kapab de konkiran imedya, babay yo ale. Donk kiyès k ap rete? Se antrepriz nasyonal yo k ap rete yo menm pou yo fè kisa? Pou yo pou yo rantre nan ekonomi an pou fè ke òf òf la li al jwenn demand lan, enben sanksyon ap tonbe sèt, men de manyè lokal yo ka jere tèt yo. Eske nou eske w plizoumwen w konprann? E youn nan bagay se ke e sanksyon ka tonbe peyi ewopeyen, peyi e pe lòt peyi ewopeyen jan pas yo deside yo pa itilize l men ils ne sont pas les seuls au monde. Gen lòt peyi k ap ka itilize l. Gen yon peyi ki trè alye Larisi ki se Lachin, Lend, gen Brezil, gen Endonezi, gen yon bann lòt. Ok, e peyi sa yo, yo kòmanse mete tèt yo ansanm, kote ke yo prèske mwatye popilasyon mond lan. Ok, donk loksidan, kèlkeswa sa l t ap fè, poko kapab, m pa di l pa kapab, poko kapab bloke de pwojè ke la Russie li menm l ap mete sou pye paske de manyè jeopolitik yo trè entelijan e yo pozisyone yo byen an blòk pou yo menm yo kòmanse fè de jechanj antre yo. De peyi sèlman sifi, Lachin, Lend e menm Lafrik M te di 2 peyi sèlman sifi, 2 peyi avèk yon kontinan sifi pou fè ki sa? Pou yo deside di ok n ap itilize sistèm CGM nan pou moun ki gen fly MLC a pou moun ki dyabetik lakay nou epi kantite a se 100 mil itilizatè sèlman MLC te di l bezwen nan premye lo a wi, 100 grenn mil ke yo deja panse ke yo deja ap jwenn nan peyi yo. Donk si se pou sanksyon, sanksyon yo gen dwa kontinye tonbe. Nou ka leve yon bon maten yo pa tonbe tou, men sa pa depann de nou. Nou pa konn anyen, nou pa menm konprann anyen nan gen nan sa k ap pase a menm. Nou menm nou se de envestisè, nou se de moun entelijan ki menm an peryòd de kriz pozisyone nou ok pou nou palye a sa k gen pou l vini pi devan an. Lè pral gen de resesyon, lè pral gen pwoblèm dajan, lè pral gen yon bann istwa, nou te gentan pozisyone nou depi kounya nou menm pou nou genyen bagay nan pòch nou. bouch nou pou nou ka pran swen tèt nou e pran swen pitit nou. Donk si se pou peryòd de kriz yo, ap toujou gen kriz. Poutèt ki sa, pase ke le pli souvan lèzòm, olye pou yo ta met tèt yo ansanm pou yo fè lapè, pou yo konstwi, li pi fasil pou yo mete tèt yo ansanm pou yo detwi. wi e sak fèm di ap toujou gen kriz donk menm an peryòd de kriz fòk nou menm ki se de lidè nou toujou jwenn yon fason entelijan pou nou viv anndan kriz yo donk se sak fèm ka reponn ou poum di w wi lè sanksyon yo tonbe Wi lè se Je sais pas, sa peut s'arrêter demain, sa pa depann de mwen, sa pa depann de ou, men sèl sa m konnen, sè ke sistèm fly CZM nan ke nou deside finanse jounen jodi an, si l ta gen pou l kanpe, se pa kriz k ap fè l kanpe, se pa sanksyon k ap fè l kanpe, se ka yon lòt bagay, men se pa sa. Pèsonèlman mwen menm, m pa pè sa. M espere ke m reponn a kesyon w lan, e si tout fwa jan m te di w la, ou pa satisfè de repons lan, nou ka repale ros aprè. Ok e lè sa na kontinye fè echanj lan ma mande bokou pi plis enfòmasyon pou mwen kapab reponn ou men an fonksyon de sa ke mwen menm mwen wè an fonksyon de sa ke ki vin jwenn mwen pandan ti tan ke map mwen nan domèn envestisman patisipatif lan mwen reponn ou avèk sa ke mwen menm mwen konnen. Eske w la? Sa va? Wi, mèsi, mèsi. Byen resi. Mèsi anpil. Ok. Ros poze 3 kesyon. Pou kounye a nou, nou, nou, on zoom nan. Mwen remèsye chak grenn moun ki te la e mwen felisite nou tou paske nan moman sa a nou te ka anprann lòt kote. Nou chwazi vin sou zoom nan pou nou aprann. pou nou fòme tèt nou, pou nou gade moun ki envesti deja yo, ki sa k ap fèt avèk lajan nou an. M kontan ke nou te la a, men si tout fwa nou gen yon kesyon, nou kapab fè sa de diferan fason, nou ka ekri nan chat la, nou ka ouvri mikwo nou pou nou poze kesyon menm jan avèk Ross. M espere gen dòt kesyon. e mwen te vrèman kontan ti echanj sa aswè a. Si pa gen de kesyon, salut, bonswa tout moun, coucou, m kontan ke nou te la. Ok. M ap di m kontan ke nou te la, se te yon plezi pou m te ansanm avèk nou. Bonswa, bonswa Doc Desir, Thompson, Valentia, mezanmi si pou m ta pran site tout moun. Nale wi bonswa Blaise ka Kami se mwen baba di vèt mwen bonswa ankò bonswa Inov m kontan ke nou te la ansanm avèk mwen m ap di nou ke chak vandredi nou gen zoom sou MLC chak vandredi menm lè a si gen youn nan nou ki pa sou gwoup MLC Ayiti an m fè yon demand pou nou ajoute nou e vandredi pwochen lè n ap vini vini avèk yon asosye vini avèk yon envite vini avèk yon zanmi pou l ka vin tande posibilite denvestisman sa a pou ou menm tou. Sur la route jan ke m te di a, ou kapab fè kòb gras avèk patenarya, gras avèk lajan sou patenarya. 15 pousan, 4 pousan, 3 pousan, 2 pousan, 1 pousan k ap tonbe dirèkteman sou kont ou, ou ka retire l an kripto monè e ot, lajan sa ap itil ou. W ap fon bagay avèk li. peye pè peye pe pake w avèk li wap retire l ou fè sa w vle mwen mwen retire kòb mwen regilyèman m fè m fè m fè de retrè eske nou konprann donk itilize tout posibilite sa yo pou nou fè lajan epi pi devan pou nou kapab rekòlte sa ke nou te simen. Se yon plezi pou m t ansanm avèk nou. Mwen wè pa gen dokiman e si gen kesyon na wè sa ansanm sou chat MLC Engineering nan. Se t on plezi babay bòn sware a tous. Merci bòn sware bòn sware. Babay.